Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon les imaj son vrèman trist e ensoutnab sa nap gade nan peyi dayiti jounen jodi a la. Bagay yo vrèman grav. Tranbleman de tè pase sou peyi Dayiti. Pòtoprens sekwe men pa genyen anpil viktim. Nan departeman Grandans, Jeremi, ebyen genyen anpil legliz ki tonbe. Gen yon legliz pandan gen yon batèm ladann, ebyen enfòmasyon vin jwenn nou fè kwè legliz sa efondre ak tout moun yo. Nan zòn Okay, otèl Le Manguier, Gabriel Fortuné tonbe. Ebyen, Gabriel Fortuné te anndan. Gen premye eleman enfòmasyon ki fè kwè Gabriel Fortuné anba dekonb men yo vini kanmenm fè yon maksimòm efò pou kapab retire l. Ou pral tande kèlke temwanyaj nan premyè pati emisyon sila paske nou pwomèt ou n ap fè plizyè emisyon jounen jodi a la a. Se grav sa n ap gade nan peyi a. Donk nou fè premye pati emisyon sa a pou n di tout moun ki aletranje, ki gen fanmi yo nan peyi Dayiti, patikilyèman nan gran sid peyi a, ebyen pou kapab rele yo pou konnen eske yo an. Nou retounen aprè poz la kote ke n ap fè kontak pou n kapab jwenn lòt pèsonalite paske pou koulye la a donk nou konnen genyen anpil moun ki pèdi lavi yo, moun ki anba dekonb pou koulye la a kote otorite yo ta sipoze fè dilijans pou kapab retire moun sa yo. Kote yo ye a la a, n ap etabli kontak ankò yon fwa avèk Okay pou kapab genyen eleman enfòmasyon sou Gabriel Fortuné. Nou gen yon pwòch Gabriel Fortuné ki avèk nou sou liy nan. Kòman nou ye? Nou la wi. Kòman w rele e ki enfòmasyon w kapab ba nou sou Gabriel Fortuné? A bon, Lemange tonbe, nou pa ko ka jwenn Gabriel. Lemange tonbe nèt. Lemange tonbe, tonbe. Wi. Èske w gen enfòmasyon ke Gabriel Fortuné te anndan otèl la? Se la l te ye, la l te ye. Yè swa m te avè l byen ta. Ok. Ki konsta w fè? Èske Le Manguier tonbe, men èske l tonbe plat? Li tonbe plat, plat, plat. Le Manguier tonbe plat. Daprè w menm, sa vle di si gon moun ki anndan an la, nan chanm otèl yo, pa gen chans pou li ta sove? Pa gen chans, pa gen chans. Sèl Letènèl, sèl Bondye k pou sove w. Olala. Ki konsta w fè? Ki konsta w fè? Di nou non. Alo? Ki konsta ou fè? Kòman ou wè Mwen di w bagay yo? Lemangie tonbe, y ap chèche l, y ap chèche l, yo pako ka wè l. Èske te gen anpil lòt moun anndan an? Pa t gen anpil moun, pa t gen otèl, pa t gen mache, te te gen pwoblèm. Ou Pa t menm gen ou anpil rete tou moun, de, pre a? twa, kat moun ki te anndan, senk moun. Ou rete tou pre a? Non se m te avek misye yeswa byen tar le mangue tonbe. Eske par chans ou pa rele Gabriel Fortuné sou telefòn li? Lap sonnen m paka jwenn li lap sonnen telefòn li ap sonnen. Oh bon antouka e bagay la sanse konplike wi la eh. Eveche tonbe Eveche tonbe nan otèl anlè a. Aprè le mangue gen anpil lòt kay ki tonbe? Wi anpil bagay yon kay kraze le sacre coeur tout fòche tout kay eveche pakèt bagay tonbe okay. Anpil kay ki tonbe eske ou wè gen nan enstitisyon leta yo tout ki tonbe o nivo de vil okay. M pa ka gade paske la vil la se kouri moute desann la Ou menm kòm ou ye kounya. Lopital fèmen pa gen lopital. Men eske ou pran nouvel Thema maten an tou ou pale avek li maten an? M pa renmn Thema. Pase yè swa m t ak Thema ak Gabriel byen ta. Ok ok donk Gabriel ou di ke misye nan hotel la? Wi. Ebyen eske ou wè gen otorite ki ap fè dilijans nan vil la la avek traktè pou ta kapab pelteuse pou ta kapab. Non pa gen okenn otorite sa mwen map lanse sa pou li pou yo te ka fè yon bagay pou li. E wap mande leta pou kapab entèvni prese prese. Wi ok fè sa pou mwen si ou vle. Ebyen mèsi bokou e apèl la lanse nap mande otorite yo nan gouvèneman an e pou kapab fè yon jan pou antre an kominikasyon avèk tout moun yo men e entèvni pou kapab al wè kòman yo kapab retire anpil moun onivo de vil okay moun ki anba dekonb pou kò li la mezanmi. Otèl le mangue tonbe donk ebyen Gary Pierre Paul Charles nou zapèl e eske nou ta sipoze reponn li Gary Pierre Paul Charles ou an dirèk wi. Wi alo alo alo. Wi Gary. Ok dakò sa ki rive se ke yè swa Dema ki son lidè politik konsekan ki se yon lidè nan depatman Grandans ok ki se manm boukliye e bon zanmi Jovenel Moïse puiske te avèk e. E Gabriel Fortuné yè swa nan otèl la, anpil moun ap chache Dema pou le moman yo poko ka jwenn Dema e se pou sa k fè nou bezwen konnen eske Dema te anndan ansanm ak Gabriel men de pli zan pli enfòmasyon yo ap rive ap konfime ke Gabriel sou dekonb. Jiska prezan Gabriel Fortuné e nap fè moun yo konnen nou fèk sot pale avèk yon moun, yon dam ki son sekretè ki anba dekonb anndan lotèl Le Mangue li menm yo vle mouri li di se yon se yon dodann ki kenbel e lap mande a otorite yo pou entèveni paske yo tande bri lari son de li tande son machin kap pase. Rete branche tanzantan nap rele paske nou pral fè kontak avèk anpil moun poun konnen kijan okay ye. Kijan lòt vil nan Grandans la ye, kijan moun nan Ti Gwav ye, eksetera, eksetera. Rete branche Radyo Souf FM, se fòm la radyo dezenfòmasyon. Antouka si wout la pa koupe nou espere ke otorite yo ap fè dilijans e la ben vwala poukwa kesyon enfrastrikti la li enpòtant paske kounya la ta dwe deja genyen yon operasyon elipòte e pou kapab transfere tout yon seri de materyèl nan vil Okay men ekoute nou pa menm gen yon elis elikoptè vwa pou n ta gen youn pou ta kapab ede nou nan sitiyasyon sila paske sitiyasyon ki prezante nan vil Okay la la se ta kapab deplase avèk yon elikoptè chinook ki a genyen ladan li materyèl pou kapab al debleye kay okay paske anpil kay kraze pa sèlman Gabriel Fortuné ki li menm anba dekonb men gen anpil lòt sitwayen ki anba dekonb tou kap rele kap mande pou otorite yo kapab vin fè yon jan pou yo men se kèlke sitwayen ki degaje yo la nan yon siy dantrèd Gary toujou avèk nou sou liy nan yon lòt apèl Gary Pierre Paul Charles. Fanm mobilize, don kèk moun konnen vil Okap tranble egalman, men li pa pli de pè ke de mal. Te gen Nou Look ki tap jwe aswa, Nou Look te gen yon seri d'aktivite pou l fè, ikonpri pou l ale nan vil Okay. Nou genyen Zagalo avèk nou ki se manager Nou Look. Zagalo, bonjou! Bonjou jpnpc bonjou Scoop m pa pran plezi paske sa kap pase kounya la li terib dabò m ap swete kouraj a tout moun okay pou lenstan kote bagay sa bokou plizoumwen afekte e okap jan konstriksyon yo fèt la pa vrèman malgre yo anonse okap afekte men jan konstriksyon yo fèt la. pa vrèman gen anyen kòm, okontrè gen moun ki pa menm santi l kote yo te ye a. Men se sitou lè kay. Donk mwen, nou menm nou ta pral antre pou n al Okay, pou n antre Tigwav, e nou pa gen lòt chwa ke anile piske nou pa dè jan ensanse. E sitiyasyon t rive Okay la la, menm si Tigwav kòrèk, men m pa wè avèk ki kè nou pral antre pou nou vin jwe yon sware Tigwav. Donk, se te mete Dessalines te rete keseswa Okay ou Tigwav, nou fè chwa pou n anile yo paske la li depase nou. Ok dakò. Mèt yo, èske tè a te tranble tou nan vil Okap? Wi, li tranble nan vil Okap men li pa gen dame. Ok dakò. Sa vle di Maestro a ap tounen Miami? Li ap retounen Miami demen. La li avèk mizisyen yo e m pa konnen Si konstriksyon yo te respekte jan pou yo fèt, pa ka gen tranbleman de tè men pa ta ka gen de viktim. Aparamman nou pa gen detay twòp sou Okay men nou tande gen anpil moun mouri men la a leta. Youn nan enfòmasyon ke n ka ba ou sanble plis sanble a 60, 80, 90 pousan selon moun ki pwòch li. Y ap chèche Gabriel Fortuné sanble misye ta sou dekonp paske otèl Levandier tonbe. Ah sa va trè mal donk Gary ke leta pran wòl li paske nou menm nan sektè mizikal la li deja depase nou paske pou nou jwe nou oblije peye avyon double fwa paske nou pa ka pase Matisan ou Fontamara e kounye a si nou nan yon sitiyasyon gen tranblemanntè donk se ankò yon lòt katastwòf mwen panse se moman a jamè ke leta moutre ke l se yon leta. Donk mèsi bokou Mister Jacques Descalaux donk Se te Zagallo ki te ki nan vil Okap e yon lout te gen pou l al jwe nan vil Okap jodi a yo tou ranvwaye toune sa e. Ebyen Gary Pierre Paul Charles li menm ki li m ap siyonnen lari a an kèlke sòt epi ap fè dè kontak avèk dotre pèsonalite pou kapab konprann kòman sitiyasyon an ye men ekoute on a lèzimaj de Jakmèl ki nou pwovyèn Ça veut dire tremblement de terre là, il frappait Jacques tout. dans une vidéo de 1 minute et 13 secondes qui a circulé à travers les réseaux sociaux. Nous avons plusieurs cailles qui ont même effondré au niveau de Ville Jacques Mel. Et puis, dans ces marc tout est à trembler. Donc, et nous sommes capables de dire c'est un tremblement de terre eh, qui frappait tout le pays d'Haïti. Concernant Chifflan, eh, Maxime, qui est avec nous dans le studio, qui suivi, Anpil kote frape, Pòtoprens santi soukous la, Okay frape fò, Jeremi se pa pale, Jakmèl se menm bagay la, antouka nou ta kapab di èske se yon sòt de prediksyon ki parèt veridik paske te gen anpil prediksyon ki fèt nan dènye tan sa yo men nou pa la pou kwè li la puiske nou nan yon sitiyasyon trè trè trè trè difisil men ekoute jodi a se yon dat ki vraiment importante. Sauf fait l'histoire, on connaît que Jodia, ah, c'est 14 août. Tu as gagné un bagage comme ça qui t'est passé. Oui, Jérémy, gagne l'église là qui frappait. L'église l'a tombée apparemment, qui effondrait au niveau de Jérémie. Donc, à chaque minute, à chaque seconde, gagnait Dezenfòmasyon ki ap vin jwenn nou e bon wi Jeremi daprè mesaj la wè kote mesaj la ye gen yon legliz ki te gen batèm ladann ki efondre o mon Dye donk sitiyasyon an konplike sitiyasyon an konplike donk nou gen presyon ke nap lap vrèman difisil poun kapab bay yon chifr menm apwoksimatif Bonjour Gary bonjour a tout oditè oditris radio scoop bon bon se se pa selman vil okay mwen panse ke vil ki bokou plis touche a se peyi mwen se lakay mwen se grandans nou wè kijan legliz sen lwi de jeremi vrèman efondre dijonl li frape trè fò e an plis de sa gen baradè dan nip ki frape anpil e moun okay dan le sud jiske episant lan sanble Se lan Sud-Ouest la, sètadi Grandans avèk yon pati lan Sud lan. Bon, erezman, bon, m pa ka di erezman, men pou sa k te rive Pò-o-Prens, mal, se kèlke segond li pase pran Pòtoprens. Men nou, sa ki vrèman enkyete nou, se ke yo te gen tan avèti ke e fay tektonik ki te lan zòn sa a, se li menm ki te pi danjre pou Ayiti, tousanpou se li menm ki sekwe la a. Donk sa vle di ke si n rete an evè fò nou menm nou trè pridan sitou moun lang Grandans pou nou ta evite ke yon bagay konsa pa ta vin repete e fò yo trè pridan e pridans si se nou ap reklame an menm tan tou moun Pòtoprens pou n pran anpil prekosyon paske nou santi ke fay sa li te gentan anbranle lò li te 4 pwen 2 ke y ap arive dekouvri kò yo, bon m pa di kò yo, ap rejwenn yo an vi, paske li pa la poko gen 3, 4, 5, yon nonb de tan w ka fè anba de pon si yo gen tan kab rive retire Tema ki se frè mwen lan nèg Grandans parèy mwen e Senatè Gabriel Fortuné, m espere Bondye ke sa pa t ap yon bagay ki se pa yon move nouvèl li t ap ye pou nou. pa rapò a tout senpati ke nou genyen pou 2 konpatriyòt sa yo. Donk Gary li menm ki deja ale, donk fò n di ke a chak segond, a chak minit nou menm nou la pou kapab pote tout, Gary! Gary Pierre Paul Charles ale, donk sitiyasyon an li vrèman konplike nan men nou. Se yon edisyon spesyal pa rapò ak tranbleman de tè ki frape nan peyi a la a, jounen jodi a n ta kapab di les communes ou les départements les plus frappés, c'est département du Sud. Et département de la Grandance, il y a également le département du Sud-Est qui est même frappé par rapport à tremblement de terre. donc nous-mêmes qui attendons des radios qui aux États-Unis, qui Brésil, qui Chili, qui Mexique, qui un peu partout à travers le ou menm ki se haisyen, ekoute, se evidant pou kapab kontakte pronshou, yo menm pou konen koman yo ye. N ap mete fen a premye pati emisyon sila a konsènan tranbleman de tè ki frape peyi Dayiti jounen jodi a, yon trist jou pou peyi Dayiti kote ke gen anpil moun n ap pale la a nan moman sa a ebyen ki anba dekonb e yo swete pou ke otorite yo kapab fè kichòy pou yo. N ap tounen nan yon lòt moman pou n kapab pote plis enfòmasyon ba ou.